Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon donk nou gon dènye chapit sou ti makak nap fèmen chapit sa jodia paske nou te pwomèt ou yon edisyon spesyal konsakre ak krim ti makak tap fè e pasaj li anlè a epi kiyès sitwayen sa ye ti makak te gon revandikasyon kela ete la revandikasyon de ti makak li vin goumen Pou Toto pa vòlè tè moun yo. Men! Ti Makak plis pase yon kriminèl san pitye. Ti Makak plis pase yon asasen. M pa bezwen retounen sou kantite krim Ti Makak e akwolit li yo komèt anlè a. Men m sèlman tounen avèk kèlke deklarasyon de Ti Makak. Nan deklarasyon sa yo Ti Makak te konn fè e intèvyou an kèlke sòt ou menm ou pral jije pou di. Menm lè on moun ta manman ti makak, menm lè w ta madanm ti makak, menm lè w ta on frè ti makak, menm lè w ta sè ti makak, e menm lè w ta nan gang ti makak la, kè w pa bezwen fè w mal pou ti makak. Ou pa bezwen gen pitye pou ti makak. Nou pral fè w reviv kèk kote ti makak poze aksyon e kote li pale tou. E tou lòt jou la, m ta kapab di se te 11 mars. 2023 e nan yè komisè Xavier frape kote anpil moun di ke li vide anpil nèg atè pou ti makak le landmen ti makak apri la pawòl li reponn komisè Xavier kòman m ta fè nou tande l la eske se chak sa m anonse pou m ta fè nou tande yo m panse l ap plis pwofesyonèl ann tande l se te nan dat 11 mars 2023. Ye epi komisè m nan de ou t chye tout nèg mwen yo. Ou tu anpil nan nèg mwen yo. Bon ou pa mache pran rès yo. Mache pran rès yo. Ou konprann mwen nap fè foulay. Nap fè foulay ou konprann. Tout sak pase nan Thomassin an la nou di se nèg mwen pa vre. Nap fè foulay. Epi gon gon enspektè la li menm. Enspektè sa li menm se dezòd lap mache fè sètman, mache tiye moun pou toto ou konprann, mache tiye moun pou toto malere, malerèz ou konprann se mache tiye yo pou toto ou konprann e komisè fè yon lòt bagay pase tande se pa sak pral fè valè w tande papa. Se pa sa ki pral fè ou moute grad ou tande men chache lòt bagay pou baw grad vin atakem pou grad ou ka moute tande frèm vini pou grad ou ka moute men vin jwenn mwen pou grad ou ka moute byen tande frèm esam tap di mpap di anpil de nou epi tout moun kap pale yo epi chache enfòme tande anvan nou pale anpil voye moute ou konprann anvan nou pale voye moute ou konprann chache enfòme dabò ou konprann epi nou konn sous bagay la epi tou poun ka pale sa nap di a poun voye vant nou pi byen ou konprann. Nèg yo ap fè, nèg yo ap fè diflamasyon, ou konprann, yon fason pou yo fè wè yo ap travay, fè tenten, fè teyat, ou konprann, mache tiye moun, e pran yon jèn al tiye, ou yo fè diflamasyon, fè tenten, epi y ap di se nèg Ti Makak. Kot zam yo? Bay, bay, bay chèf de lapolis la zam nan non. Bon chèf de lapolis la ba nou cha n ap travay. Montre l travay n ap fè a. Bay chèf de la polis la zam nan non. Tout zam mwen nou tiye nèg ti makak mwen yo. Tout nèg mwen yo nèg a zam yo ye. Bay zam yo. Mwen konn bay zam yo. Jounalis kap voye moute yo. Sispann voye moute konsa tande. Pale san konnen tande. Pale san konnen. Pale pwop. Si nap vann pèp la yon bay, vann pèp la yon bèl bay. Pa vann ni, pa vann ni fo mamit. Bal bon mamit. Bal bon bay, bon koze. M salye pèp ayisyen, pi espesyalman pèp Tomasen, Laboul, Petyon-Vil, m salye nou. E n ap viv yon sitiyasyon nan moman an la, m pa yon otè de sitiyasyon an. e sa fè m eskize nou anpil. M fè tout sa m te kapab pou m wè si ta gen yon lapè nan zòn nan, pou tout moun fonksyone nòmal, pa genyen. E nou tout gentan konnen deja. Map batay pou enterè m a Toto. Li banm gang, li banm lapolis. Yon fason pou detwi nou, pou enterè nou, enterè fanmi nou. Mete tout fanmi nou deyò. Bon sa k pi di kounye a nan moman an la, misye met yon enspektè, yon enspektè rizye, vòlè visye. Se mache tiye inosan nan zòn nan, nan zòn Tomasen. Mache tiye inosan, di se nèg Ti Makak. Oparavan misye tiye yon avoka nan Tomasen. Misye tiye pastè. Misye tiye chofè kamyon a tout travayè nan Tomasen an di se nèg ti makak bon men sak pi rèd la misye mache pran moun al tiye yo di se nèg ti makak toujou e enspektè Tomasen an avoyen wal kay Toto al fè reyinyon ou pran yon pakèt nèg Dèlma. Li ka wè w. Al kay Toto nan reyinyon ki toujou ap sikile avèk nèg Toto yo, yo nan cha kounye a, nou nan cha kounye a n ap sikile, mache tiye moun di se nèg Timakak. Mache tiye moun pou Toto, pou 10 mil dola, epi di se nèg Timakak. Edga, Cangé, Carlos, Junior ak tout lòt nèg yo. Nap mache fè tiye moun nan Tomasen an. A tout Toto. Nap mache fè tiye moun nan Tomasen an. E inosan nap mache tiye di se nèg ti makak. Pandan nou tout konn kote m ye. Poukisa nou pa vin pran m. Konprann? M wè malgre yo ba nou cha. Ou wè menm nan cha a m anvi pran nou Tèlman m swaf nou Ou wè nan cha a m anvi pran nou E wa mache si e inosan Vin pran m mesye Nou konn kote m ye deja Annik desann mòn nan Wap jwenn mwen nan galèt la M poze E la m toujou repoze m Dayè m pa enpeche mond viv mwen menm. Nan moman an la, nou fè pèp Tomasyen ap viv yon move sitiyasyon la. Toto, se ou k otè de bagay sa, se ou k koz bagay sa. Alè di la, m fèt nan zòn mwen, m se timoun nan zòn mwen, m pa ka viv nan zòn mwen. E pa vre? Ou bezwen tiye nou pou enterè nou. Tiye fanmi nou poutèt enterè nou. E pa vre? Tiye pèp zòn nan pou enterè yo. Kòm pa gen leta nan peyi sa. On dal vòlè, visye. Nou konprann? Ayè yo tout yo toujou konn vin manje lakay ou. Ou pè kounya yo ba w cha, yo ba w cha pou met nèg ou ap sikile, mache tiye moun. Ou konprann? Mache tiye inosan. Epi on ekip jounalis ti visye ankò. Yo peye yo peye yo pou yo fè travay la. Yo konn peye yo peye yo pou yo fè travay la, yon ekip jounalis kap di yo entènasyonal, yo pa menm konn sa yap di, yap voye tenten nan sa yap di. Ou konprann? Yo peye yo pou yo fè travay la. An! Tout nèg ti makake nèg ak zam yo ye menm. Tout nèg ti makake nèg ak zam yo ye. Pou moun nan ap di l tiye nèg di ti makak kot zam nan? Moutre zam nan! Mache tiye inosan di neg ti makak yo pa vre mesye nou konn kote nou ye a bondye fè toto ak tout edga e resèt yap mache fè nan men gran neg ou konprann yon ekip gran neg egare ou konprann mache fè resèt pou yo bay enspektè a pou mache tiye moun li pran bal ti visye nan garaz la ou konprann pou yo mache tiye inosan. Di se nèg Timakak. Mesye nou konn kote m ye deja. Nan mòn mwen. M di nou depi nou vini. Nou konn sa deja. E pa dyòlè konte m ap konte nou. E m toujou konte nou. Ou konprann? E sa k fè m tou tèt frèt mwen menm ki te pou nèg anlè a konbat mwen mwen menm. Egzatman. E chèf de lapolis la kon responsab li tou a enspektè sa w plase nan Tomasen an. kap fè foulay, mache tiye inosan, di se nèg ti makak, pran moun al tiye yo, fè tenten, di se nèg ti makak, pran responsabilite w a enspektè sa tande chèf de lapolis la kòm yo te plase l lè m te konn reyinyon yo e yo plase l menm e yo plase l ap vin mache tiye moun nan tomasyen an la inosan ankò. Eva e inosan senpman wi. Malgre ou ba yo cha wè malgre ou ba yo cha e pranm sou pran yo nan cha eva se nèg sa yo m swaf yo edga kalòs kanje pou tèt ou eva se yon ti granmoun ou ye ou paka mache sak fè ou gen chans tande ou gen chans ase ou anpeche m viv lakay mwen. Konprann? Konprann? Poutèt enterè m w ap ban m non bandi, non vòlè, e pa vre? Pandan m se timoun nan zòn nan, m grandi nan zòn nan, m fèt nan zòn nan, yo vle mete m deyò. Ou konprann? Epi chez peyizan yo viv. Peyizan yo plante, yo te konn plante. Tande, ou konn sa yo konn plante deja? Se chou, kawòt, pwawo. Ou konprann? Se sa yo konn plante. Gade kounye a la, sa w fè? Ou bouche tout pasaj. moun nèt tout moun la boule ki te konn fonksyone ou met yon eta de nèg anlè e gon sab kap fonksyone anlè a depi nèg yo wè kamyon kap chaje nan nan min sab la ou fè tire dèyè yo bon kounye la mwen pale a enspektè a enspektè a li menm li di pa gon kamyon kap pase nan Thomas 125 lan paske tout se toutè nou e poutan tout se avè nou yo te ye deja. Se nou konnen yo mwen menm wè mwen pa pè moun mwen menm ou konprann sa vle di la nap bouche tout fonksyonman pèp la ale nan galèt la ou konnen se la moun yo te konn fonksyone nou bouche yo sa vle di kounya la kibò yo pral manje hein yo pral manje nan mondo toto. A tout enspektè vòlè visye yo yo met la sa wi e m pap di nou anyen m pap di nou anyen kòm nou enpeche pèp la viv m pap di nou anyen pa gen leta e si te gen leta m pa kwè e pa cha yo tap ba nou pou nou vin fè tenten. E vin goumen avè nou la poutèt enterè nou epitou vin fè malerèz malere pa ka fonksyone byen, mache tiye pitit pèp la. Ou konprann? E sa n mache fè? E m di nou menm tou Masyen an va eskize m malgre tout sa k ap pase yo. M di nou sa. E nou konn sa ki lakoz tout bagay sa yo deja. Eseye pou fè tout mwayen yon fason pou te ka gen lapè nan zòn nan. Pa janm, pa janm gen yon mo ki di pou tout moun te ka fonksyone nòmal. Yo pa gen yon mo ki di sa. Yo di nèg la li menm se deyò l vle mete m pandan m lakay mwen. Anben ok, kòm n ap ban m pwoblèm, ban m pwoblèm mesye. Gon jou l ap jou tande. Gon jou l ap jou. E sak fèm vin demanti nou jodia la mwen menm, vin demanti nou. Gade lafwa dènye a la, yon ti vakabon, m tande yo pran yon polisye, yo pran yon polisye, li vin dèyè l nan baz ti makak san yon kout bal pa tire. Nèg la tonbe parèt yon kote, l ap tire bal li nan kafou labou l epi li di l vin dèyè. Nèg ti makak kibò ou vin dèyè la polisye nan menm si nèg ti makak misye sispann fè foulay tande misye sispann fè foulay m pase mesaj la pou peyi a e pou lemond tande l tande paske se nèg sa yo ki enpeche m viv epi enpeche moun nan zòn nan fonksyone se toto menm toto a tout. Vòlè parèy li yo. Se yo menm sa k enpeche moun viv. E tout moun nan Tomassi an konn sa tou. Paske nou konnen misye deja li menm ki fonksyon l. Se sa l fè. Vòlè tè moun, vòlè byen moun. Nou pè pale, ou konprann paske nou menm nou konnen misye gen leta a nan dèyè l. Mwen menm m pa ka pè pale mwen menm pou enterè m mwen menm. Paske m te fèt son jou m ap mouri son jou mwen menm. Ou konprann? Anpeche ti peyizan yo fonksyone ou konprann? An menm nèg ki te konn kondi moto se pase ba yo bal ou konprann di se nèg ti makak tiye yo di se nèg ti makak ou konprann bat yo di se nèg ti makak yo ye tout yo ti makak yo ye pandan m te pandan yo tout te avè nou mwen moto mwen mwen pa pè moun mwen menm alò mwen m pa nan abitrè mwen menm se moun ki fè m nan m chache mwen menm. Konprann? Javid le nou gen chans toujou e paske m pa konn kontwòl nou men depi m gen kontwòl nou li pap bon pou nou non. Konprann? Mesye sispann fè foulay tande. Sèl sa m te ka di nou. Epi jounalis visye fatra yo grangou yo voye vant nou byen lè n ap voye l tande. Epi e sa m te pase di nou. M te menase demanti nou. Le 16 janvye 2023, Ti Makak pale apre. Lapolis te vin koupe wout la. Bonswa tout pèp ayisyen, ni sa k aletranje epi ni sa ki ap viv nan peyi a la. Bon, m pa t vin pou m twò pale anpil paske m vin pa twò renmen pale paske m wè tout moun se pran non m pou yo fè kapital lajan yo. Bon, m pa tèlman vin renmen, m pa tèlman renmen pale a. E nan moman an la gon pwoblèm kap dewoule o nivo de la boule 12. Tout moun konnen deja. Se Toto ki enpeche nou viv lakay nou. Ki mete bakop tout kote. Bakop san plak, bakop a plak, li mete yo tout kote. Bakop ki pa gen, ki pa idantifye. Li mete yo tout a inifòm o nivo La Boule, Thomasin 32. Bon, gade yon bagay ki pete avan yè la a, tou dènyèman la a, anvan m vin sou sa k pase maten an. E, m gen yon nèg mwen ki t ap flannen sou moto, epi m pa konnen, te gen yon polisye ki rale yon zam sou li. Bon, lè misye pase dèyè polisye a, m te di, li rele m, m di l bay l vag, paske polisye a e polisye zòn nan l ye. E si l pa anmède nou, nou pa ka anmède l. Bon, malgre sa, li menm polisyè a li menm li pa t fè sa pou l fè. Li ale, li rele vòlè parèy li yo, m pa konnen. E pandan mo nèg yo kanpe, yo t ap fè yon ti blag sou moto epi bakòp la anvayi, li pran moto a. Epi yo di se tantativ kidnapin. E kòm jounalis peyi yo, menm machann mikwo yo. Yo pa janm pale sak verite. E yo pa janm enfòme tou pou yo pale nòmal. E si nou goun kwè nou goun pèp nap enfòme. E jounalis yo. Se pa manti pou nap bay pèp la non bay sak verite. Konprann bay sak verite. E nan moman pandan aksyon te fin pase tou yo di ke. e yo tiye plizyè nèg mwen bon sa pa pwoblèm bon yo te tiye yon nèg mwen mwen m achte kò a nan men yo m achte m achte kò a nan men yo m montre yo mwen menm m pa menm jan avèk e kòm yo di nèg m gran nèg m rich m montre yo nan sa yo te ban mwen mwen m montre yo m achte m achte kò avèl m pa kite kò a gaspiye mwen menm m al pran m al achte sòlda m nan men yo. Epi yo antere l nòmalman. Epi pou nivo sa k pase maten an, bon se tande m tande nenpòt si cha epi bako tout lòt bagay nèt melanje avèk nenpòt ven konbyen machin yo fin fè reyinyon yo nan Tomasen an, nan Tomasen 25 la nan komisarya epi se pwente yo pwente sou mwen pou yo vin dechouke m twa dizon di yo di m se gang pandan mwen menm m ap defann enterè m m ap defann pou enterè popilasyon m m ap defann enterè fanmi m e tout nèg yo fin fè fanmi m mawon nèt m mèt di w se mwen avèk m ka wè m ka gon de grenn fanmi m e tout fin mawon sa k sendomeng w konprann sa k lage kò w lòt kote tout fin mawon epi yo vle m pase pou bandi. E wap gade nan zòn Tomasen, wap gade wè men moun pa ka sikile nan moman an la, sak fè sa a se yon ekip ti polisye yo peye pou yo fè travay la. E kòm m te di l, chèf de lapolis la, m te di w pran responsablite w antanke leta, minis, senatè, depite, majistra, azèk kazèk, nou tout pran responsablite nou, pase nou tout konn sa kap fèt la. Nou konnen Toto son vòlè tèl ye. Nou konn sa byen. Nap fèm repetel repetel kòmsi map goumen a pwòp tèt mwen paske gang Toto a kounyè la li vin legalize. Wap wè Edga kounyè la se nan machin blendel mache. Se nan machin blende. Juan Carlos Cangé tout nèg sa yo se abò polisye yo ye, gang Toto a li menm vin legalize yon fason pou yo dechouke nou pandan nap batay pou enterè nou. E chèf de lapolis la m di w pran responsablite w, m te di sa deja e jounalis visye yo pa ret sou sa. Paske nenpòt sa tout moun wè k fouye. Bouch nan bay sa mwen ma toto nap diskite a la e visye wi chef de la police la yo banw teren nan taraz m konn sa bon sa ka rive yo baw tè nan fesa tou yon fason pou vin detwi nou nou menm ki se pitit bondye e banm di nou yon bagay pèp ayisyen nan moman an la. Se ti jezi a ti satan kap batay. Nou konprann? Epi chèf de la polis la mete kò an bò man. Pa vin voye ti polisye yo vin mouri la pou pou pou kras lajan epi ti pou ti moso tè. Non. Pa vin voye yo mouri la pou kras lajan pou ti moso tè. Non. Ase wè mwen machte kò pam nan. E lè Yo lè yo gon solda tankou ti bandi visye gin mouri la yo konbe fwa wè tout wach te kò a nan menm non jamè polisye m tande swa dizan di ki polisye modènize yo sa yo itilize mal man yo konbe fwa yo mouri ou tande e achte kò yo non yo pa fèl mwen m achte kò pam nan mwen menm Edgar. M konnen rapwoche polisye yo, rapwòch polisye a, zanmi pou janmi, zanmi direktè yo ye, direktè a, chèf de lapolis la w ye. M konnen sa. Men m pa t vin pou w pou m pale anpil jan m di nou an. M te vle fè yon ti pale, paske m wè pa gen moun k ap dirije peyi sa. Pa gen moun k ap dirije l vre. Lè pèp la ap manifeste pou lavi chè, yo fèmen bouch li. L ap manifeste pou gaz. Yo bare l, yo pran l nan dyalòg, yo bare l epi yo fè l frèt ankò. Gade, jounalis, jounalis visye yo, machann mikwo yo, yo pa janm pale de sa. M gentan wè poko ap gen peyi, m pa konnen. Men toutotan m ap viv la, mwen menm m ap batay mwen menm pou m wè, toujou. Si m ta pale toujou pou m fè yon respekte dwa, dwa moun. Paske nou pa batay pou dwa moun nou menm. E m se pèp ayisyen, m pa t vin pou m rete. Se de ti mo m te vin pase pou m ka. fè nou wè sak pase a eske yo ban nou non bandi volè ou konprann se yo k ban nou men nou menm nou pa konnen nou konsa nap batay pou pèp nou nap batay pou enterè nou enterè fanmi nou se pou sa nap batay tande m fè nou konn sa jodia nou konnen l deja men nou fèmen je sou sa ni jounalis ni dirijan peyi m yo nou fèmen je sou sa e nou konn sa byen. Bon se gade m gade m wè nèg yo anvayi m la. maten an, kraze kay, e koupe wout, nou konprann, se sa m wè nèg yo vin fè, epi tiye malere, malerèz, moun ki ta pral nan ti degaje yo, nèg sa yo depi maten yo leve, se sa yo vin fè. Bon m pa konnen, gen dwa e pou sa Toto peye yo. E pou sa chèf yo peye yo konprann, se sa yo te vin fè vin tiye malere malerèz. E nan moman an m di nou mwen menm depi moun nan bezwen m, si se mwen k desann ok men depi moun nan k bezwen m wap vin jwenn mwen anlè nan pisin mwen an anlè an. Yeah. Se la pou vin jwenn mwen epi pou nou menm bon si m konnen m an afavè w pou nou diskite nou diskite epi pou nou jwenn sous pwoblèm lan nou poze. Bon nan moman an m wè nèg yo e abitre yo te vin fè e pa mwen nèg yo te bezwen kòb yo peye yo a m pa konnen e pa mwen yo te bezwen bon kòm e toto k peye nou a tout lòt ti gran nèg yo al jwenn yo al dechouke yo a e e yo k vòlè m wè nou vle m pase pou vòlè m pa vòlè mwen e yo k vòlè al al jwenn yo al jwenn al jwenn vòlè parèy nou yo al dechouke yo tande. Mwen vin fè teyat vin tiye malere malerèz nou tiye prè de 4 5 4 5 moun nan galèt la la malere malerèz ou konprann ti machann ki pral nan aktivite yo se moun sa yo nou tiye pou nou fè konnen nap tiye nèg ti makak kraze kay moun Ou konprann? Se sa nou fè. Biz moun ki te gen biznis yo bò lari a e yo nou kraze. Ou konprann? Machin moun nou kraze yo, nou di nèg ti makak. Bon kòm avan yè nou te di nou pran nenpòt 5 machin, 3, 4 machin pou mwen, m ta renmen konn ki bò m te jwenn avè yo. Kòm e nou k ban mwen yo, tout sa m gen e nou k ban mwen yo. Enben nou te pran afè nou ankò. E pa sa? Kòm e malere malerèz nan ap tiye misye, ase mwen. E lapè nan peyi sa nou pa vle l wi. Nou pa vle lapè nan peyi sa menm menm menm menm. Le 8 Desanbre 2022 nèg ti makak yo ap moutre zam yo pran sou nèg Toto yo. 12 Octobre 2022 ti makak li menm ap eksplike poukisa li tire sou komisarya Tomasen 25 lan paske nèg li yo te atake komisarya sila. E pou n kòmanse m ap salye w epi m ap salye peyi a, m ap salye tout moun Tomasen epi m ap salye tout kat kwen peyi a an jeneral. E men sa k pase, e pandan nou menm nou te sou lè lye, nou te nou te nan zòn e opren dezire nou te poze nou. Epi sa k pase nou menm nou gade popilasyon an k t ap manifeste, E m te gen kelke moun mwen tou ki te nan manifestasyon nou menm tou m pap baw manti nou pat nan manifestasyon si nou te nan manifestasyon sa nèg sa yo te fè a yo pa tap ka fèl wap tande m byen. An palan de ki nèg? An palan de ki nèg? Nan polisye yo. Ok. E m panse si pèp la pèp se pèp ki bay pouvwa. E kisa polisye yo te fè menm pandan manifestasyon sa a? Enben pandan manifestasyon sa yo nèg yo gen plizyè moun. ki pran bal gen mouri ou konprann men mwen menm gen pwòch mwen tou ki mouri o moman manifestasyon an sa mwen menm mwen fè pandan mwen pral obsève pou m gade ki sa k pase mwen menm pandan m ap parèt ankò a tout nèg mwen yo epi sa k pase nèg sa yo pran vide bal e men pou byen di w ki nèg ki fè sa yo se nèg. Nèg Thomassin 25 yo avèk yon yon lòt kò ki se bakòp men l ap fè san an. Se nèg sa yo k fè reyaksyon sa. Ou konprann? Bon mwen menm m p ap ba w manti si m pa t sou men m a tout nèg mwen yo e sa yo te fin fè a yo te ka fè plis ke sa toujou majorite nèg mwen yo t ap viktim. Bon nou te sou men nou, nou menm sa nou fè? e nou fè kèt kèl kout bal avè yo ou konprann nou fè kèt kout bal avè yo epi sak pase nou menm m pap baw manti m vin eksite a tout nèg mwen yo paske m gen moun ki viktim o moman manifestasyon an paske se menm moun sa yo m diw ki te nan manifestasyon an tou yo menm yo chwazi kolabore ansanm avè nou byen ke yo te gentan fon yon dezòd ke n pat konnen yo te gentan antre nan yon nan yon makèt. Wap tande m? Wi, m tap gade videyo sa a kote moun yo fè yon pote boure sou makèt la. M tap vin sou dosye makèt la tou avè w. Kisa nou fè? Mwen m konnen, men m ap tou pase sou branch sa avè w paske ou konnen. E nan moman an, tout sa ou fè, wap toujou jwenn moun ki pou ou, genyen ki pa pou ou tou. Pase. Ou toujou gon bò ki kont, gon bò ki pou. Paske mwen m gentan konnen tou mwen menm se ravèt m pa ka gen rezon devan poul. Devan vye gran nèg vòlè sa yo m pa ka gen rezon devan yo mwen menm. Ou wè sa m di w lan? Nèg sa yo itilize yon eta de nèg pandan moun yo ap manifeste a epi ba yo bal m pap ba w manti m te gen kèlke moun ki te nan manifestasyon yo rive viktim. Epi mwen menm sa m fè mwen menm m te lakay mwen m desann lakay mwen m desann pi ba. Bin nan ou pran Desiré a epi pandan m tande tout bagay sa yo m di w gen moun ki viktim gen moun pam ki viktim pandan map avanse menm nèg sa yo ankò yo kanpe m pa konnen bòs yo gentan mete yo sou men yo a tout m pa konnen vye vòlè parèy yo yo kanpe yo menm pou yo vle pou yo te fini avè nou ou wè sa m di w lan e sak fè gen anpil bagay kap kouri lari men kap kouri yap di w Toto mouri l antere sa e manti ou wè sa m di w lan. Sa yon fason yo menm yo konnen nou menm nou annafè ak moun, nou menm nou pa annafè ak moun nou menm sa genyen nou menm nap defann enterè nou tou an menm tan nap defann enterè nou nap defann enterè pèp la ou wè janm san imedyatman wè menm si m te gen fòs malgre m wè tout sa wè kap fèt yo tankou nèg kap lè pèp la ap manifeste. Yap kouri dèyè yo, ba yo bal, ba yo gaz, ba yo bagay, wè mwen menm, kòm mwen menm pa gen peyi a nan menm, men si m te gen peyi a nan menm m tap pini nèg sa yo pou yo fè dezòd sa yap fè a. Bon, ti makak, ou konnen byen lòskil saji de lapolis, depi lapolis deside mete lòd, kèlkeswa jan sa ye tout moun oblije obeyi avèk lapolis, ti makak ou konnen mwen menm m pap janm ka dakò ansanm avèw, paske lapolis li menm li se oksilye lajistis, Lòt semèn nan m gentan konnen se yo menm ki pral fè manifestasyon pou yo di yo pa ka touche. W ap tande m? M hye m ap tande w. Yeah, lòt semèn nan se yo menm, vye polisye sa yo, se yo ki pral fè manifestasyon pou yo di yo pa ka touche, pitit yo pa ka manje pou yo pa ka bay. Bon. Men lè pèp la revandike yo menm, poukisa lè yo ba yon mouda monnen, yo menm sa yo fè? Yo pran bouda monnen an detwi pèp la pandan mèp lap manifeste se ba yo bal ba yo gaz ou wè sam diw lan janm diw lan gen plizyè moun mwen plizyè moun mka di menm gen moun mwen tou ladann ki viktim nan moman manifestasyon sa yo ok timakak ann kanpe la timakak ann kanpe la. Se lapolis ki ta tire moun mpòw yo pa egzanp nan manifestasyon an piske se lapolis ki deside tire moun yo nan nenpòt kondisyon moun yo ta mouri mpanse sa rete avèk lajistis li menm ki pou ta sipoze retranche eske ti makak li menm se lajistis ki fè li menm li kanpe anfas polisye sa yo paske li ta gen moun pal ki tonbe pandan lapolis ap tire sou manifestasyon yo. Tande sa map diw la nou pa lajistis e nou pap janm lajistis. Wap tandem byen? Map tande w. Nou pa lajistis, nou pap janm lajistis. Men lajistis li menm ki sonnen li son dwa, li konnen li menm li gen dwa l e devwa l kisa pou l fè pou l pwoteje e sèvi, pou l pwoteje popilasyon an e pou l pwoteje tout sa l gen pou l pwoteje yo tou, boujwazi kèlkeswa jan l te ye a. Men nan moman pèp la li menm lap manifeste pou lavi chè. pou gaz li paka jwenn gade pou m di yon bagay wap tande m byen granmoun? Wi map tande. Pa gen gaz nan peyi a epa vre? Kòman fè yo jwenn galon gaz la yap vann pèp la li a 800 dola 700 dola pandan pa gen gaz? Banm yon esplikasyon de sa ou menm antanke yon jounalis si w pap defann sa wap defann nan. Ou konprann? Bon, Ban mwen la, eksplikasyon. la ou pwofite, la ou fon pase, ou fon wa la bòt mwen la, Ti Makak. Mwen menm m pa la pou m fè jan de bagay sa yo. Non, fò m rale ou, paske gen anpil, tande sa m ap di w, gen anpil de jounalis, men sa k genyen. Yo menm, yo wè reyalite a, yo p ap, yo p ap kanpe dèyè reyalite a. Ou wè sa m di w lan? Sa vle di. Bon mezanmi kominikasyon koupe, nou te gen ti makak ansanm avè nou la nan telefòn, nou tap fon ti pale konsènan de sak pase anlè la boul 12, kidonk kominikasyon koupe nou pral eseye e rejwenn ti makak ankò pou nou wè paske nou poko fini avèk entèvyou wa, banm eseye rele ti makak ankò. Wi kominikasyon te koupe ti makak an nou kontinye. Men janm diw lan men janl ye pase wè gaz la la men kijanl ye la wè si yon nèg si gon nèg kap fè batay peyi kel fon batay peyi osinon tou minis lan li menm li pa prale 7. Pa gen moun ki fòse l ale. Pèp la eli, e pèp la k mande pou l ale. Se pa sa? Pèp la mande pou l ale. Men imedyatman pèp la mande w pou w ale, ou menm men sa w ap antre fè. Depi se bagay ki pa t annòd, ou mete yo annòd epi pou peyi a fonksyone nòmalman. Pagen anyen k fèt la. Ti makak, map poze yon kesyon ti makak, pou ki rezon ou atake komisarya Thomasin 25 lan? Eske se paske. Men ki sa l ye, banm baw manti, m pap baw manti men pou ki rezon? Se menm vòlè sa yo, menm nèg toto sa yo. Tande sa map di w byen. Nèg sa yo, komisarya a poukisa l fèt? Li fèt li fèt pou popilasyon an, li fèt pou pou moun, sa vle di kèlkeswa kèlkeswa rapò k genyen an nou sipo li sipoze rejwenn komisarya a. Ou konprann? Mwen menm m pa gen m pa gen dwa pou m jije ni m pa gen dwa pou m pou m di yon moun men sa l te fè ki pa t bon. Imedyatman yon moun bò lakay mwen m konnen li fè yon bagay ki egzajere, ki pa nòmal, m te konn abitye fè l deja depi opa avan. m voye yo bay komisarya Tomasen an. Sa vle di ou konn arete moun ou voye l bay komisarya Tomasen 25 lan? Wi, m konn abitye, m konn abitye fè l deja. Men sa k vin rive nèg sa yo menm, se an favè Toto yo ye. Ou konprann komisarya a rele Toto pa l. Nèg sa yo toujou nan komisarya a ap veye moun k ap sot fè sa, se arete yo malman. Fè yo pran prizon. Tiye yo. Men ta sa men men ti makak men se paske enfòmasyon ki vin jwenn mwen se paske moun yo te fon pote boure sou makèt e ki nan kafou laboul la ki fè lapolis te fon tire sou moun sa yo. Se pa sa, se pa yon istwa sa, se pa pwoblèm sa. Men sa k genyen. Se yon eta de nèg. Ou wè nèg sa yo ki vini ki fè reyaksyon yo yè a? Senyòrita di nèg karavann. Map di, epa nou pap di nèg karavann dirèk non, senyòrita di nèg m tande son bakòp men lap fè san. Ou konprann? Ou konprann? Menm lè se nèg e menm alye yo, lèm di w karavann se si se la, se menm alye gang yo, vye vòlè gang yo. Ou konprann? Men m pap, m pap. E va yo map mete nan moman an la paske menm lè se yo menm e toujou menm yo menm nan menm ba e pa yo map mete men sak pase a map metel janl dwe ye se yon eta de nèg m tande se yon bakòp men lap fè san nèg sa yo peye yo kòb menm yo peye nèg sa yo kòb menm depi se nèg depi se moun fesa m pa di se nèg mwen menm yo pa fouti jwenn yon nèg mwen. Bon ti makak. Depi se moun fe sa. Dosye Tomase 25, komisarya Tomase 25 la. Map ba ou le toujou menm dosye a map ba ou le tann mwen. Ou konprann? Map ba oul se menm dosye a. Nèg sa yo, nèg komisarya Tomasen 25 sa yo met a nèg sa yo e swadizon di pandan te nèg sa yo fon atak sou nou, yo fon pote boure sou nou. Bon mwen menm. E jan m di w lan komi e y ap pale w de makèt la, nou menm se nou k bouche makèt la, nou mete, nou bouche l, nou pran bagay ki te akote yon eta de fè, nou bouche devan pòt kote pèp la te gen tan fè apach la. Bon, apre sa m fè tout pèp demake nèt, paske mwen menm e pa t pou dosye sa m te vini. Dosye yo te vini an se pou komisarya Thomassin 25. Non m pa fòseman gade nan moman an nèg yo vini se nèg sa yo ok m ka di l m vini pou yo dirèkteman. Bon pa bliye ti makak dènyè fwa m tande w. Paske yo menm yo menm yo gen bò pa yo ou tande. Dènyè fwa ti makak te pale ti makak te anonse ke l ap fè yon pote boure sou komisarya Thomassin 25 lan e nou wè bagay la rive kanmenm. pote boure de komisarya Tomasen an, m rele nèg sa yo. M chwa te gen yo te kite nimewo yo nan zòn nan. Le jou ke nou vini pou yo rele pou yo pote boure sou nou. Sa m fè m chache gen nimewo, m chache jwenn nimewo a, m rele nèg komisè a menm, m rele l menm. M rele komisè a, m di komisè a. E sa genyen tout moun te konn fonksyone alèz nan zòn nan, se yon kesyon de bagay tè k ap jere e misye li menm bezwen rekipere tout zòn nan pou li. M di ou menm chache jwenn a otorite pa w pou n wè ki jan n te ka gen yon antant paske malere ki te konn fonksyone sou moto nan zòn nan yo pa ka fonksyone yo avwe aktyèlman la lakay mwen la nan zòn bò lakay mwen la tout moun e grangou y ap rele anmwey y ap rele ou konprann? Tout moun ap rele pou grangou. M rele misye, m di misye ann suiv wè kijan n te ka pote yon solisyon. M di legliz la te konn rale moun nan zòn nan kòm pè a li menm tout jan ap fè pou pè a vini pou l vin ouvè legliz la, li pa janm vle vin ouvè l kòm Toto te rele l. Toto rele l, li di l toutotan ke li pa di l vin ouvè legliz la, l pap ouvè l. Ben, la m pa kont pè a paske pou l vin nan legliz la, la ti makak pa bliye se nan galèt la pou l travèse. E si nèg toto yo pa ba l lese pase l pa ka travèse? Tande sa map diw la menm, tande sa map diw la, oparavan lèl te konn travèse nan legliz la la, kiyès ki te konn bal pwoblèm? Bon men pa bliye bagay yo vin, pa bliye bagay yo vin konplike, pa, pa bliye bagay la vin konplike nan moman ti makak. Bon, finalman ti makak, komisarya Tomasen 25 lan se pa rapò enfòmasyon ki tap sikile ke nèg toto yo gen moun yo anlè a se sak fè ou menm ou te fon pote boure sou komisarya Tomasen 25 lan? Men sa genyen nèg sa yo menm se yo menm ki vin tire sou nou a tout nèg komisarya sa yo lè m aprann sa m rele komisè a m di w sa deja e m wè w pran pòz ou pa konprann mwen bon se pa pa konprann ou ti makak se pa pa konprann ou. Komisè a menm mwen di l e lè m aprann ke gen nèg ki toujou nan komisarya a pandan li nèg Toto yo m di m rele misye m vin a m vin chache nimewo m chache nimewo misye m rele ni misye m di misye ou wè m redi w sa ankò fè m ap pale repale ankò ou wè sa m di w lan m di misye pran dispozisyon l. antanke yon otorite, chache moun li ka jwenn pou gen yon antant nan zòn nan pou tout moun fonksyone nan nòmalite yo. Paske gen moun ki te konn fonksyone, yo te konn fonksyone nan galèt la. Se wòch la ki te konn ba yo manje, m ka di tou, se sab la ki te konn ba yo manje. Avèk tou, se moun ki konn fè trafik moto nan zòn nan, se yo ki te konn ba yo, se sa ki te konn ba yo manje, fanmi yo, zanmi yo, se li menm. M di nèg yo, m di komisè a konsa, m di l fon jan pou l fè. Rejwenn a moun sa yo menm pou w konn kisa pou l fè pou tout bagay yo mache. Bon m pa konnen si yo pa. M pa konnen si m te twouve yon bon nimewo a si m pa t twouve yon bon yon fo nimewo. Lè m di misye sa misye di l ap rele m li pa janm rele m. Epi sa k genyen depi se moun k ap pase devan komisarya a yo toujou gen nèg toto devan yo k ap arete moun yo fizye moun yo komisarya a la l pa janm di anyen. Sa yo e leta? Bon, ti makak, e nou wè peyi a rive nan yon bagay la. Sa yo e leta wi? E si sa yo e leta? Bon, se vre nan peyi, nan moman an la, leta preske pa asime responsablite l. Men ti makak, nou konnen, loske il saji de lapolis, tout moun oblije koube kelke swa jan sa prezante, se lapolis, e byen n ap kite sa nan men lajistis nan peyi Dayiti. Ti makak, peyi a vreman envivab. Tout moun gen yon ral bòl. E nou tande gen anpil pawòl anpil. Nou tande talè ti makak gen anpil pawòl anpil, ta sanble gouvènman Ariel Henry a mande pou kominote entènasyonal la voye yon fòs de lòd pou vin met lapè. Eske ti makak li menm li prè pou li depoze lèzam yon fason pou lavi ka reprann anlè a oubyen ti makak li menm menm jan avèk anpil nèg di e militè pap antre nan peyi a eske ti makak li menm li prè tou pou l pran lèzam pou l al konbat nèg sa yo pou anpeche Pou yo pa antre nan peyi a. Mwen menm m pa ka enpeche fòs de lòd antre nan peyi a. Se gouvènman an avèk fòs de lòd li yo yo konnen. Mwen menm m pa konn al manje kay kèlkeswa peyi l te ye a mwen menm. M konnen Ayisyen m ye, m nan peyi m, m ap viv nan peyi m. Ou konprann? Si jounen jodi a nou gen zam nan nou gen zam nan men nou n ap lite, se nèg sa yo k ba nou zam. Si nèg sa yo bezwen pran zam nan nan men nou, y ap vin pran n a dyalòg, yo p ap vin pran n Pou yo di yap vin detui nou. Ebyen ok ti makak mwen konprann. Peu importe sa l ye a. Zam pa m nan nan men m. Kòm e yo k ban mwen l. Depi se yon gwo ponyèt yap vin pran l. Map mouri. Yap pran zam pa m nan. Ti makak se yo k ba w l. Kiyès ki ba w zam sa ti makak. Ban m non moun ki ba w zam nan. Leta k bay yo. Paske si te gen pou si te gen si te gen travay nan peyi a pou ti jèn travay pou ti jèn t al lekòl pat gen yo pat Leta a li menm, li pa t gen pati pa l ki ap fonksyone pou li pou koz peyi a dejenere jan l dejenere a la, l pa t ap janm dejenere. Ebyen ok ti makak Ebyen ok ti makak nou konprann kòman bagay la pase. Epi banm di nou yon bagay, banm di yon bagay anvan n fini tou. E afè bay e dirijan yo ap vin di w y ap vin pran de fòs de lòd pou vin jere peyi a. Pandan Jovenel te mouri. nan peyi a la konbe fòs de lòd nou te jwenn ki vin ki te vini pou vin diskite sa vle di yon prezidan nan peyi l mouri pa gen moun ki te vini e pa nan moman sa la pou moun ap vin di fòs de lòd la ap vini nan peyi a la wap tande sa m di w lan Map tande w. bon leta wap pran responsablite w si w gen klan w wap chache jwenn ak klan w epi pou peyi a fonksyone nòmal jan l te ye a mache nan tout geto epi pale a tout nèg jèn geto yo paske se sikonstans ki fè yo kote yo ye a la. Wap tande sa m sou lanbi? M tande enben dakò ti makak. Se sikonstans ki fè yo kote yo ye a la. Leta pran reskonsablite ou. Wap fè pale wap vin di leta ap vin di fòs de lòd, fòs de lòd. Pa gen moun ki konn al manje kay fòs de lòd. Sètman leta li menm lap pran reskonsablite l mache nan tout geto yo paske se leta l ye pa gen anyen k ka rive l. Si bagay yo vin dejenere se koz leta. Dako mèsi anpil ti makak. Pèp la li menm li paka manifeste nan moman an pandan pèp la ap manifeste lap revandike pou dwa l pandan l paka jwenn sa l bezwen nan moman an nou bezwen jwenn pou nou jwenn fòs deta a hein. Bon m konprann tout bagay map tande w m konprann. Enben se nan moman sa la pou nou jwenn fòs deta a la. fòs leta a vle revandike pandan pèp la ap manifeste a. Bon ok ti makak nou konprann e piblik la konprann sak pase a kidonk nap kite dosye yo nan men lajistis nan peyi dayiti. Enben ok, mwen menm m di nou sa m pa tap atake komisarya tann dat rimè ap kouri m pat janm konn pale m pat janm konn fon reyaksyon sa vle di nan moman an la nèg yo renmen atake m e vye nèg vòlè toto yo ki met ansanm a nèg sa yo vin atake m nan zòn mwen la vin fè demostraksyon sou sou pèp la la nan moman an la wè sa m ap di w lan epi yo menm bay menm nèg sa yo fè m pèdi plizyè nèg la se youn dè rezon ki fè m atake yo m pa tap janm atake yo bay toutotan ou te la m pat janm konn atake w. Ben dakò ti makak dakò n ap n a repale ankò. Enben pa gen pwoblèm pèp ayisyen an respè pou nou kenbe batay nou batay nou rèd rèd nèt. Le 13 septanbre 2023, baz Timakak touye 3 polisye. Le 14, Timakak. pran lapawòl, li di poukisa li touye polisye yo. Le 7 out 2022, Yvon Buissereth, ansyen senatè Sid, pèdi lavi l anlè a, nèg Ti Makak yo boule l ansanm ak yon lòt sitwayen. Le 8 out, Ti Makak pran lapawòl, li fè yon sòt de jimnastik, men tout moun te konnen se nèg Ti Makak yo ki poze aksyon sila. Pou n kòmanse, n ap salye tout moun. N ap salye peyi a. E m pa kwè m ta ka gen yon rapò pou m di m pral tiye senatè, m ap boule machin a tout moun. E nèg sa yo pran aprann ke nou nan zòn pi ba lakay. Mwen twouve m pa konn si se yon moun, e m te gen kèlke nèg ki t ap vin jwenn mwen. Men nèg yo menm yo pa yo pa yo pa konnen ni ki machin kap vin jwenn yo e sètman machin nan li menm ap tou ap vini nèg yo simen bal sou machin nan nou menm kisak pase e nou te pa anba nan grenye nou te fon nou te fon nou te nou te pa anba grenye. Epi banann te poze nou epi nou tande rafal bal yo. Se son eta de nèg ke Toto pran. Son eta de nèg ki soti ki pa menm konn zòn nan menm. Misye vin nan zòn nan anèy. Li fè nèg yo vin nan zòn nan ou eta de nèg tande swa nèg kafou vin nan zòn nan pou vin Entimide moun bon e mpa wè ki rapò mte ka genyen a senatè pou mwen mwen menm pral tiye moun e boule machin moun depi pou lè a tout moun mpa gen rapò sa kèlkeswa moun li te ye a sètman mdil deja tout moun tandel e tout moun konprann e sak pa konprann yo tou se yo konnen yap fè afè pa yo paske konn peyi a son peyi politik li ye e rezon pa jwenn rezon moun ki gen rezon lpap janm jwenn rezon. Sa vle di nèg sa yo menm yo la pou entimide tout moun. M se pou yon eta de nèg ke n pa menm konnen, menm moun zòn nan pa menm konnen. Nèg sa yo toujou kagoule. Yo toujou kagoule. Men pandan aksyon an fin pase, nou menm ki te anba, epi n ap nou t ap moute, epi sa k pase, la tout moun ka pale, yo ka, y ap moun ap voye vant yo, y ap di se nèg ti makak ou pa, y ap voye vant yo. Men vrè istwa a yo konnen l men yo p ap janm pale l. E konsa li ye paske nou menm e pitit sòyèt nou ye. Nap pran le ka de jounalis yo ki te mouri nan galèt la. Si pat gen moun ki te tou prezan osinon si pat gen moun ki te chape nan aksyon an yo te gentan lage chay la sou nou. Vrè jounalis lan te li menm li te vin pale ki koz yo pa lage tout chay sou do nou. Men malgre yo wap wè yo gen anpil jounalis, anpil gwo jounalis ki toujou ap fè bay sistèm sa yo. Ki toujou ap fè entèvyou bay. Yo pa janm pale de zafè gran nèg sa yo, zafè pa moun sa yo. Wap wè. Enben youn dè rezon ki fè w wè peyi a li menm li pa janm ka mache, li pa janm ka fè yon pa. Jounalis yo menm men sa yo genyen, depi yo menm yo konnen. Imedyatman yo gen yon bagay yap pale ki son verite, se gade w gade wè radyo koupe, radyo koupe, negosyasyon gentan ap fèt. Negosiyasyon gen tap fèt epi pou wè e jounalis la li menm li gen dwa gentan fèmen bouch li li menm yo gentan ofri l kòb epi pou l pa pale pou tout bagay ka dis ka e konsa l ye men nou menm nou pa gen rapò avèk e senatè pou n di n tap boule senatè epi tiye senatè ki rapò n gen avèk moun ni moun taraz ki rapò n gen m sètman m konnen m gou anfas se yon anfas kap boulvèse m pou ki ka pou. Ti makak Ti makak, map koupe w, paske enfòmasyon ke mwen menm mwen jwenn ta fè kwè ke Toto prèske pa gen nèg avè l anlè a. Pi fò nèg ki te ansanm a Toto yo ta sanble deplase, paske Krisla te voye nèg bay Toto, nèg yo prèske pa anlè ankò. Toto ta sanble pou kont li, enfòmasyon m jwenn de bòn sous. Kidonk. E, Ti makak, pou listwa e pou laverite, di nou egzatteman Ti makak, ki sa k pase anlè Labouldouz? E, misye pran w eta de nèg, ban m ba w byen. Mse wè li a no jou la nèg sa yo ap chache yon eta de nèg e pa konnen mpa konnen menm sil pwopoze m di ke mpa pral atake nèg nan moman nèg a li menm depil atake m map pouse grif sou li paske mwen mpa konn al manje nan bòl ni kay Toto ni moun kote yo soti a mpa konn mpa konn al manje nan bòl moun sa yo alè si nèg misye gen yon eta de nèg li pran ki sot nan yon eta de nèg tibwa nèg kafou swadizon di mtande ki se wap swiv wè polisye ki nan. Kafou Laboul yo, se pa de vrè polisye yo ye, wap jwenn yon eta de nèg, nèg yo son sèten de ti pip, yon nèg ki te konn kondi kamyon, se misye, nèg sa yo a inifòm sou yo, yon eta de nèg, lèm di w nèg karavann, se nèg sa yo kap sekirize Kafou Laboul, polisye ki te Kafou Laboul yo e pa yo k la vrèman vre, se yon eta de bandi misye pran vin sekirize bò kote pal la. E ou di nèg ki nan Kafou Laboul yo, Nèg ki polisye yo se toto menm ki mete yo? Yeah se misye ki mete yo. Ok ti makak. Ok ok nap kontinye nap kontinye avèk kesyon yo si ti makak se toto ki mete nèg sa yo kote yo ye kafou laboul la tandi ke depi yè a 5 è nan laprè midi zòn sa te enpratikab jiskaske nèg yo rive touye ansyen senatè a ansyen senatè a li menm se yon bon zanmi toto bòlèt m panse Menm nèg sa yo ke Toto mete a, nèg sa yo pa tap janm touye zanmi Toto ki se pwòp zanmi pa yo tou. Selon yo ta ki relasyon yo te gentan konnen Toto te gen avèk senatè a? Banm di w, nèg sa yo se yon eta de nèg li pran, wap wè l nan chak grenn baz li ka chwazi yon 4, 5 nèg epi li pran, li pran yon 4, 5 nèg, li pran yon 4, 5 nèg li pran yo vin mete nan antouraj la. Wap swiv, polisye sa yo Pi ba, depi m sou grenye ou konn konnen pi ba stasyon Dezire a. Se la n te ye. Sa k pase, pandan n tande tout bagay sa yo epi nou n gade, nou wè yon lafimen k ap monte. Epi sa k pase nou menm, nou te tou sou lè l ye, m pran plizyè de nèg, swadizon di pou n al kontwole sa k fèt la, vrèman vre lè n gade nou wè s on pil nèg ki kagoule, konprann gen, gen tan pase pa Boutilye ki gen tan monte. E sak fè nèg sa yo yo menm yo gen chans si e pa sa nèg sa yo m pap baw manti pi fò ladan yo tap mouri se sak fè nèg sa yo gen chans. Bon ti makak banm diw byen ti makak raplem byen sak pase a ti makak paske ou dim gen nèg ki tap vin kote w epi. Non nèg sa yo nèg sa yo tap vin kotem yo pa vini se tande yo tande rimè a. Kot nèg sa yo tap sòti yo menm? Non, banm bon bagay. M pa gen rezon pou m di w kot nèg sa yo tap sòti. Se nèg pa m yo ye. Men nèg sa yo se pa Petyonvil yo tap pase pou moute rive Kafou Laboul pou vin kote w? Wè, se sa ou tande, se sa ou tande. Gon nèg tout kote gen gratè. Moun nan li menm li panse gen, yo gentan ba l enfòmasyon. Mwen menm sa m fè m di nèg yo mesye, yo gentan kadriye tout zòn sa yo. M di nèg yo retounen, nèg pa vini. Nèg yo pat menm gentan deplase men m di nèg pa vini. Ou konprann? Se nan kou sa senatè a li menm al pran. Ti Makak, Daprè enfòmasyon ki vin jwenn mwen e gen imaj tou ki montre m ke Ti Makak ansanm ak nèg li yo te nan te nan kafou Laboul e m ap gade kèk imaj yo. Non, m p ap ba w manti. Tande! Wi. E si m di w nou pa t gen nèg ki rive nan kafou Laboul, manti se aprè tout aksyon yo, w konprann, nou gen nèg ki deplase al nan kafou Laboul. E nèg yo rive jis bò ponp gazolin nan ba bò lopital Dach la. M gen imaj. Se pa vre! Se pa vre! Se pa vre ditou. Se menm neg sa yo misye ame a. Neg ki kagoule. Se neg sa yo ki rive nan pozisyon sa. Neg sa yo pat menm rive nan. M ka di neg yo te rive nan pwent wout pou rive boutilye a. M ka di sa. Yo pat menm gentan rive nan wout pou monte boutilye a. Yo pat menm rive la. Neg mwen yo pat rive la. Mwen menm m te la. Pa gen moun k ap bay manti sou sa. Sa vle di la. Depi moun nan fè kòz li se responsab kòz li. Pa vin bay moun chay pote. Ki rapò m te gen a senatè? M te ann afe a senatè? Hein? M pat gen rapò a senatè. Ki rezon m pral nan detwi senatè. Ti makak, ti makak. Mwen menm kestyon ke m ap poze e anpil moun ap poze, pou ki rezon ti makak rive jous kafou laboul? Ou byen pou ki rezon ti makak rive jous kanba? E sa k te pouse ti makak menm rive anba nan moman an? Bon bò, nou menm tout kwen zòn, tout kwen anba sa yo, m ka di e wout Desiree. Nan won dezire a. Sa se wout pou m fè. M pa etabli baz mwen la, m pa mete moun la. Men sa se wout lè m bezwen fè bon m fè. Se la m fè. M pa wè pou ki rezon moun nan li menm ap ban m barikad nan zòn sa la. Pandan nèg a li menm li gen wout pa l pèsonèl lakay li, li chwazi mete yon dal nèg, li chwa al pran yo kote yo ye a, se peye yo lajan, se peye yo lajan. Pou yo vin entimide moun, pou vin takinen moun, swa dizon di w konnen de aksyon ki te fèt avan jè a, misye li menm toujou met nan tèt li, nou menm nou ka rive lakay li. Mwen menm m pa gen pwoblèm ak ankenn moun Taraz. Sof advèsè sa ki enpeche m viv lakay li, lakay nou, eskize, ki enpeche nou viv lakay nou, se sof li menm. Nou menm nou ka di nou gen pwoblèm avè l nan Taraz. Men, pou byen di w tou, nou menm nou pa gen pwoblèm a misye, misye chwazi gen pwoblèm avè nou, paske nou menm n ap defann enterè nou, nou menm n ap defann enterè fanmi nou. E Lanh konn fonksyone se Lanh ka toujou fonksyone. Misye li menm li pa ka di m konn vin mande l. Osinon tou swadizon di m te gen yon fanmi ki te vann misye yon tè epi li menm l ap vin pandan yo te vann li tè a swadizon di pou l ta di se nèg ti makak ki enpeche l ki reklame tè l osinon nou mete l deyò nan tè l. Pa gen bagay sa pyès ditou. Misye pa gen bagay sa pyès ditou lakay nou. Pa gen moun ki vann misye yon moso tè lakay nou. Bon bann swadizon di m tande misye gen moso tè kèlke moso tè nan zòn nan la pa gen moun ki enpeche l pran moso tè l lakay li. Ti makak sim konprann byen sa w di a ta sanble se pwòp nèg Toto ki tiye senatè la? Eklèsi m ti makak pase w di nèg ou di nèg ki pran senatè a nan anbiskad la se nèg ke Toto te mete nan kafou a e ou menm lonje dwèt Sou nèg nan komisarya Tomasen 25 ou di ke Toto plase nèg sa yo. Men sa nèg men sa nèg sa yo ap fè yo menm. Ou wè li pou pou gon bon zòn tankou pou tomi komisarya Tomasen an pou fonksyone nòmal ou wè swadizon di nèg sa yo ki la yo fò yo retire yo mete lòt nèg pou pou chèf de lapolis la pran reskonsablite l retire nèg sa yo paske nèg sa yo visye Toto yo ye. Nèg sa yo se vire. nan zòn nan la, nan zòn Piwon, kote k rele Piwon, se arete moun pou yo di se nèg Ti Makak. Se sa yo fè, enpeche moun dèyè yo fonksyone. Pandan mwen menm, m pa janm vire dèyè a pou m al bay moun pa ni swadizon di ki se tou pre lakay mwen, bò lakay mwen, m mèt di w sa se zòn mwen, m pa janm vire dèyè a pou m al bay moun pa ni. Nèg sa yo se vin entimide moun, vin tann anbiskad tou lè jou. pandan ke yo menm yo panse ke yo ka pran yon nèg ti makak epi se se nan menm koz sa ki fè w wè e wap wap gade e pa sèl misye ki ka mouri wap jwenn anpil lòt moun ki ka mouri nan menm koz sa tou paske son eta de nèg ki pa menm konn zòn nan li pran yo etabli yo bò lakay li swa dizon di m tande gen kap bal sekirite e nèg ki te bò kote l yo l di nèg sa yo e lach yo ye li chwazi pran lòt moun pou bay sekirite son eta de nèg jan m te di w li talè a. Son eta de nèg ki sot kafou, swadizan di m tande se se nèg karavan ou pa m pa konnen ki jan l ye. Epi gen yon eta de lòt nèg ankò ki soti e gen anpil nèg nan zòn ki soti nan e zòn redout gon lòt zòn ankò e m pa sonje non an non. M pa sonje Mwen non an menm non. Ti Makak sa m wè k parèt louch nan nan nan entèvyou a se paske e Senatè a se yon moun ki gen bon relasyon avèk Toto daprè enfòmasyon ke m jwenn e mwen mennen pwòp ankèt mwen. Mwen gen anpil kout fil ke m fè nan moman an pou m konnen ki relasyon senatè a te gen avèk Toto e daprè enfòmasyon m jwenn senatè a te gen de trè bòn relasyon avèk Toto. Kounya la mwen m ap mande pou ki rezon Toto ta chwazi tiye senatè la. Sa mwen menm mwen wè li parèt enpe louch. Ti makak. Eske ou menm ou pat nan afrontman an lè bagay la te pete anba a? Paske si w di m se nèg Toto yo e ou di ou te fon parèt tou, m ap mande a ki entansyon? Nèg sa yo parèt nan grenye a, yo gentan pete bal. Se 2, se 2 machin blan, 2 machin blan zo reken ki sot anlè sa, ki vin pete bal nan tèt grenye, nan tèt grenye. Swadizan di nou menm nou te gentan anba grenye, yo pran flit ke nou anba grenye yo menm. Epi yo vin fè reyaksyon an konsa. Ou konprann? M pa bezwen, m pa konnen ki relasyon Toto li menm avèk senatè a. Pase moun sa yo m pa konn anyen de yo. Pa gen moun ki ka konn yon enfòmasyon de nèg sa yo. E nèg sa yo menm, mafya peyi a se yo l ye. Ou konprann? Mafya peyi a se yo l ye. Pase pou tant dat, tout moun, leta ayisyen konn sa byen. Toto se nèg Taraz, swadizon di Taraz an antye pou Toto l ye. Achte l achte tout tè sa yo? Li pa achte yo. Tout moun konn li se vòlè. Tiye moun, fè misye te gen solda l ki rele Rodney mache tiye moun. Men m yon ameriken, w ap parèt sou yon moso teren anlè a, w ap jwenn w ap jwenn yon bako. Si w al verifye, voye yon moun verifye kanmenm, w ap jwenn yon bako. Se yon moun ki te achte yon tè nan men misye, li peye misye lajan an kach e nèg la te kòmanse travay sou tè a, nèg sa yo tiye l. Nèg sa yo tou sa yo tiye l. Ae menm zòn sa ankò vire vire piwon vire grenye vire Ti makak oberi ti makak vire tande tande map fin pale avè w vire piwon vire grenye vire oberi si moun sa yo yo menm yo pa leve kont Toto se paske yo menm yo pè mwen menm sa paran yo te kite pou nou yo se de yo nou viv se de yo nou viv e de yo nap toujou ka viv paske nou menm nou pa konn al mande Toto ou nou pa konn al mande Toto kote l ye a nou pa bon mande m wout kay Toto pou m konnen men sètman m wè moun sa yo misye swadizan di pou enterè. Gran papa m, grann mwen. Misye soti pou l tiye nou. E m pap bay manti. E m pap di l an presyon. Bon, ti makak, ti makak, banm di yon bagay. Mwen konnen nan kafou a menm gen yon bakòp polis. Ou menm ou di m ke bakòp sa se pa polis ki ladan an, se nèg Toto plase. Kidonk mwen menm m pa ka konfime l ni afime l paske m pa gen enfòmasyon an. Men se ou menm ki di l, kidonk. E ti makak, lè w te rive nan kafou a ti makak, èske bakòp sa pat la? E bakòp sa la, l fè yon echanj katouch avè nou, enben l te repliye, li vin repliye. Konprann? Se nan kafou a. Sa vle di ti makak, polisye sa yo ki nan kafou a, se yo menm ki mete ansanm avèk lòt nèg ki tiye senatè la, se sa w vle m fè, se sa w vle fè m kwè ti makak? Bon, li tou klè, mwen menm m pa genyen pou m di, men li tou klè paske yo k met nèg, yo k met nèg, se yo k pou responsab chay yo, pa vin bay moun chay pote. Konprann? Kotem ye anba a nan galè mwen an depi moun nan vin anmèdem kotem pat dwe rive map rive. M wè bagay yo parèt louch wi ti makak M wè bagay yo parèt louch Kòm nou menm nou pa dcpj nou pa lajistis nou pa lapolis se jounalis nou ye nou la pou n fè pou n pale pou n fè entèvyou nou pa la pou n fè yon entèwogatwa kidonk men mwen menm sa ke m remake m remake bagay yo parèt anpe anpe louch e anpe tou Bagay yon ti jan pa twò klè. Ban m di yon bagay. Anben, se menm nèg sa yo ki te bezwen goumen pou grad lè yo te tiye enspektè a yo te ba nou chay pote a wi. Se menm yo menm. Nèg sa yo menm se sousou y ap fè. Bon ban m son bal sousou yo ye. Mwen menm m di sa ankò. M di chèf de lapolis la se pou l mete yon siveyans nan zòn sa yo. Pase nèg sa yo gen bandi. Se nèg sa yo gen asasen. Ou konprann? Se nèg sa yo. Yo konn sa byen. E pa paske nèg la li menm li se yon nèg ki gen lajan li prè pou l achte rezon. Non, pa gen bagay sa. Li pa dwe konsa. E pou lajistis pran menl. Lajistis pran menl. Kanpe. Kanpe paske e yok otorite se yok pou deside. Bay rezon a sa ki genyen rezon. Nou la nou vle detwi yon pèp. Nou la nap detwi yon pèp. Fè pèp la nan mawon. Fè tout pèp la nan mawon nèt. Gade. Pou moun nan nan peyi l li paka viv nan peyi l. Bon ti makak ti makak e jan bagay la vin prezante la kidonk dosye a la li parèt enpe konplike nan men nou. Kidonk, nou pa ka fin trete jan de dosye sa a jan l prezante a la. Kidonk, n ap kite lapolis a lajistis nan peyi Dayiti pou yo menm mennen bon jan limyè sou asasina sa a. E kèlkeswa sa yon moun ta fè, m pa rete kwè pou yo ta tiye yon moun e mete dife sou li jan senatè Lamothe a, tout moun nèt nan sosyete a, yo. pa kontan, tout moun nèt yo ekstrèmeman fache e fache kont ou ti makak paske dan zan premye tan se non w ki t ap site nan asasina sa a, se non w ke yo t ap site nan zak sa a e ou menm jodi a la ou fè kwè ke se pa ou menm, ou fè kwè ke se nèg Toto e. E mwen menm map poze tèt mwen kestyon pou ki rezon se Toto? E enfòmasyon ki vin jwenn mwen fè kwè ke senatè a li gen bòn relasyon avèk Toto. Bon, bagay yo parèt enpe konplike, men dan se ka nap lese dosye a avèk lajistis nan peyi Dayiti. Wi, enpe lajistis ka fè travay li, fè travay li. Se yo, se yo ki ka jije. Fò yo, fò yo veye jije. E nou menm, nou, nou pou ryen. Dakò ti makak, Merci beaucoup. Se nèg sa yo k kòmande laboul. N tande. Jis kote m ye nan toumn nan la. Kote m gentan pou m al anmède moun. Men ti makak gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen de bòn sous ke Toto kote l ye a li prèske pa gen nèg avè l anlè a ankò. Li pa gen nèg, li pa gen nèg. Se nèg k ap mache anmède moun yo la tout grenn oberi yo. Nèg k ap mache anmède moun tout oberi yo la vin tire bal nan zòn nan la. Ki bò yo ye? Ki nèg yo ye? E pa nèg misye? Lè Edga, e pa nèg misye? Bon eta de lot neg anko. Epa neg misye? Tout se solda misye ye. Tout se solda misye yo ye. Se neg misye toujou itilize pou l fè tout sa l gen pou l fè. Se neg sa yo. Epi bon pa banm banm chay pote epi jwenn nan jwenn nan jwenn nan jwenn nan direk la e nan neg li yo e pou yo menm pou yo bay esplikasyon de de senate a. 24 jiyè, Ti Makak esplike Kòman? Li anvayi nèg Toto yo. Pou n kòmanse, n ap salye tout moun. N ap salye tout moun an jeneral. N ap salye peyi a. Nou menm nou se timoun zòn nou. E de tout fason, nou pa ka viv lòt kote, lakay nou pou n viv. Men sa k vin rive, m pa konn ki pwoblèm nèg yo avè m, men gen kesyon de afè tè, nèg yo ap lite pou yo jere tout kontwòl lakay ou, w konprann? Paske tout moun ka wè nan videyo, y ap wè s on zòn ki. ki poko fin konstwi. Son zòn ki poko konstwi ditou menm pou byen di w. Men nou menm, nou se timoun zòn nan, nou pa ka ret deyò, m redi w li ankò, fò nou retounen lakay nou. Nou retounen lakay nou, men sa k te rive, nèg yo goumen, yo mete nou deyò, epi sa k pase, yo pran nèg ak zam vin etabli nan zòn nan. Swadizon di nèg yo t ap goumen dèyè moun ki ak zam, e pa sa? E sa m ta dwe di? Men kòman fè yo menm yo vin etabli nèg ak zam nan zòn nan la, vin entimide pèp la? Bon yap mache tiye nèg yo, tiye moun nan zòn nan, yap mache tiye moun nan zòn nan, tribò pa bò, fè moun yo mawon pou yo kite zòn nan. Men nou menm ki te deyò, nou menm nou te fè yon deplase, nou retounen lakay nou, nou menm pou nou vin poze lakay nou, pou nou viv lakay nou, paske nou menm nou pa ka kite moun mete nou deyò lakay yo. Nou pa janm wè sa, kote lafimen vin met met kay deyò. Non, nèg la gen teritwa l lakay li lap jere, li gen zòn li lap jere ki se Taraz, pa gen moun ki konn al anmède l, Pa gen moun ki konn al anmède l nan zòn Taraz. Pa gen misye pa ka di yon jou yon jou ke youn nan nou, youn nan nèg Ti Makak yo moute al domine l nan zòn li an. Kòman fè li menm li enpeche nou viv lakay li, lakay nou. Eskize, nou li enpeche nou viv lakay nou. M ta renmen konn poukisa. E pèp la, m di nou sa a klè, nou menm nou retounen nan zòn lan, nou pa vin fè zak sou moun, nou pa vin fè vyolans sou moun. Tout moun pwoteje. Pa gen yon moun nan zòn lan la ka di. E pandan nou vin la, nou fè zak sou yon moun, nou tiye yon moun san ke e pa èlmi ki te nan kay, ki te nan zòn nan la. Sa k, sa k gen tan sove sove, sa k mouri mouri, kòm depi ou an afè nenpòt kòman, sa k ka pase pase. Ou konprann? Men apre sa pa gen yon moun nan zòn nan la, ki se pitit tè a, ke nou menm nou fè l yon bagay ki mal. se sa frèm. Ti makak nou konnen ke sa fè 7 mwa depi ou te deyò, fon ti pale avè nou non pou ki rezon ou te kite anlè fè sa, sak te pouse ou menm kite zòn nan? Men kisa l ye. Nou menm nou te lakay nou, nèg sa yo menm se gwo ponyèt yo ye, yo chaje gang yo tout kote kap fonksyone pou yo. Se menm nèg sa yo k koze peyi a paka mache. E tout moun konn sa yo gen dwa pè pale. Moun ki pè pale yo, sa yè yo menm. Paske yo menm yo pap batay pou peyi, yo menm yo pap goumen pou lavi pitit yo demen. Se sak fè yo pè pale. Nou menm nou lakay nou la. Nou lakay nou, sa vle di nèg sa yo menm se nèg jan m te di w la, nèg sa yo se nèg ki chaje gang nan tout peyi a. Yo gonfle venn yo avèk alkolik parèy yo, bandi parèy yo. epi yo fon pote bore nan zòn nan. Malgre sa, te gen viktim. Nou menm, lè n te wè ke jan nèg yo ap aji, y ap tiye moun zòn nan, nou menm sa n fè? Nou menm nou fon ekate, epi n al gonfle ponyèt nou pou yo. Epi kounye a, nou menm nou vini an granmoun, n ap tann yo, kèlkeswa jan yo vini, sou kèlkeswa fòm yo vini an, n ap tann yo. Pase nou menm, nou menm ki la, nou pa annafa Leta, nou pa annafa kèlkeswa moun ki te ye a. Men sètman nou menm nou retounen lakay nou, nou pa vin domine pèsòn, nou pa anvi nan mède ankenn moun. M renmn nou nan zòn nan e se konsa gran frè. Ti makak mwen menm mwen tap gade yon videyo aprè 7 mwa ke ti makak retounen lakay li videyo sa a mwen te gen anpil mò ladan m te wè gen fanm ki te mouri ladan e sitou se te menm nan kay paw kote nèg toto yo tap loje e nou te ou te lonje dwèt ou byen long sou toto men ti makak fon ti pale nou non de videyo sa a kòman sa te pase. Men kijan l ye nèg sa yo. Chwadizon di men kisa yo fè. Kote nou menm nou te konn baze, te gen yon biznis nan zòn nan. E lè n di nou te konn baze, moun nan li te konn vann. Sa nou fè nou menm e nan zòn nan la m mèt di w se kay sa a ou te jwenn tankou m ka di w yo fè ti aktivite yo moun chita y ap bwè, moun ap enjoy yo e nan zòn nan depi moun bezwen enjoy yo mèt sot. Depi yo mèt sot nan mòn anlè se nan kay sa a yo desann yo vini. bwè gwòg yo men sa Jason di nèg sa yo sa ki rive yo vin mete yo vin nan zòn nan yo boule kay sa yo boule kay sa epi tou yo fè menm mèt kay sa mawon yo pran kay yo yo fè abri sou tèt kay la sa Jason di lè nap vini yo menm pou yo konnen pou yo bare nou pou yo pete bal avè nou men se byen konte mal kalkile nou menm kòm stratèj nou menm nou se timoun zòn nou pa gen moun ki ka fè nou pa pile zòn nou nenpòt lèn ta vle pile epi n antre nan zòn nou nou menm bon chans pou yo bon chans pou yo bon chans pou nèg sa yo epi yo vin kwaze n tonbe nan kay la sou yo dwat nan abri a paske n gentan konnen se la yo fè abri nan kay nou an paske m pap ba w manti chak fwa m konn vizite zòn nan m wè pa gen anyen tankou m pa vini a kantite nèg Epi mwen menm, m kite yo epi m retounen lakay m. M retounen nan m al pran yon ti repozwa. Sa vle di, malgre w te deyò, w te toujou vin gade sa k ap fèt nan zòn nan? M toujou vin nan zòn mwen. Zòn mwen e pou mwen l ye. Pa gen moun ki ka ban m barikad nan zòn sa. Ou konprann? Se la m fèt, se la m grandi. Kote yon moun pral ka ban m barikad nan zòn sa? E la tout gran fanmi m yo ye. Ou konprann mwen? Kijan w pral fè yon moun ka banm barikad konprann sa dizon di yo tap dechouke yo di yap dechouke bandi men kibò m vin jwenn nèg sa yo la sa yo ye epa bandi kisa yo vin fè nan zòn nan yo pa konn zòn nan se plase mesye toto Jean Mosanto Petit se lik plase nèg sa yo la menm konprann pou vin domine moun zòn nan epi nou menm tou pou yo enpeche nou viv lakay nou sa dizon di fanmi nou nou menm ki te gen ti moso tè yo te konn plante nèg sa yo fè tout. mawon. Anpil lòt moun ankò mawon. A no jou la, tout pèp la deyò. Si w ap byen gade la, se pandan nou menm nou la a, ou ka wè kèlke grenn moun retounen nan zòn nan. Men pa t janm gen moun nan zòn nan ditou swa pandan nèg sa yo te la. Menm legliz la, nèg yo fè pa ka fonksyone. E m ap voye yon mesaj tou bay pè a. E legliz la, l sipoze fonksyone pou tout moun retounen jan yo te konn fè l la. Vin fè mès nan legliz la pou tout moun vin legliz alèz, san panik, san pwoblèm. Paske pa gon moun ti pa gon youn nan nèg ti makak ki ka enpeche yon moun vin nan legliz la e n bezwen zòn nan reviv jan l te konn viv la e n bezwen l viv pi byen toujou ke jan l te ye ayè a e konsa nou pozisyone nou la. Men ki garanti moun sa yo genyen ke yo pap pran bal lè yap vini anlè a e menm pè a tou paske nou konnen ti makak gen anpil moun pou yo vini fòk yo travèse galèt la e mwen menm kòm journaliste M te fin reyalize yon entèvyou ansanm avè w, m t ap kontinye sou ankèt mwen, e lè m ta pral travèse Galette la, ansanm avèk Wilgens e Amady, nèg Toto yo te ouvè bal sou nou, yo te tiye 2 jounalis ki te ansanm avè m yo. Eske moun sa yo ap gen posiblite pou yo travèse Galette sa ki se blòk kot Toto kòmande? Bon, pou mwen menm, tout moun ka sikile alèz vin legliz. Pou mwen menm wi mwen di w. Pou mwen menm tout moun sipoze sikile alèz. Vin legliz. Ou konprann mwen? Pase nou menm nou anmède pèsonn vin entimide pèsonn. E non plis sou leta li menm. Leta li menm ki pou pran responsablite l. Pase lè m ap byen gade moun sa yo menm yo pa la pou bay jistis a moun ki merite jistis. Ou wè jistis nèg sa yo se vann yo vann li. Ou konprann? Nèg sa yo e vann yo vann jistis. Ou konprann? Moun ki merite jistis yo pa ba yo. Nèg k ap poze kandida. Men sa yo toujou yo fè yo menm. Sa s on bagay m analize e m wè l s on verite. Lè nèg ap poze kandida sal fèl mache kay tout gran nèg li mache chache ranmase kòb epi yo menm lè yo vin sou pouvwa a yo paka fè anyen yo paka fè anyen sa vin koz sa pou yo ta regle yo paka fèl paske yo menm yo vin sou lòd paske yo menm yo konnen verite a deja yo diw depiw manje lajan chanpou fòw peye chanpou se sa. Men moun sa yo pa la pou bay moun jistis se vann yo vann jistis yo menm yo tou vann jistis la yo menm pou yo menm yo vin sosi wont nenpòt kòman yo wont menm lè yo kenbe figi nèg sa yo mèt jwe masisi yo lè map byen gade Ti makak, pandan pandan 7 mwa ou fè deyò, ki kote egzakteman Ti makak te ye pandan tout tan sa? Banm baw byen mwen nou menm. Mwen menm m pap bay tèt mwen manti. M ka gran ravil, m ka nan vilaj, m ka tout lòt Ok men nan pote boure sa nou fè sou nèg toto yo anlè a eske ou te genyen nèg gran ravin avèw avèk nèg vilaj paske enfòmasyon an ta fè kwè lè nèg toto yo te fè pote boure sou ou ou te pèdi anpil sòlda. Mwen menm gade m pap ba yon m pap bay manti non you wè tout otan map goumen a nèg sa yo la nèg sa yo poko janm ti yon grenn sòlda pou mwen menm nèg sa yo men sa yo fè se mache tiye moun nan zòn nan pote tèt yo bay toto epi yo di ke se nou menm youn nan e nan nèg mwen yo yo tiye tiye popilasyon an se sa yo fè kòm devwa. Lè yo tiye moun sa yo pran tèt la pot bay toto daprè ou menm kisa yal fè avèl. Bon a vle di yo pou yo konfime son travay yap fè ok. Konprann pou yo konfime ke yap fè travay la yap tiye nèg ti makak yo epoutan pa gen youn nan nèg mwen yo nèg yo janm manyen. Men eske ou pa gon bilan konbe moun nèg yo tiye yo koupe tèt yo konsa anlè a. Bon e gen anpil nèg yo tiye gen anpil nèg yo tiye si m ta pran pou poum konte se bon m byen diw se rekòmanse m ta rekòmanse l sinon son tan nou tap pèdi. Ben ti makak fòk mwen di nan moman an la gen anpil pale anpil e sitou atravè videyo sa ke w te fè a videyo ki vin viral sou tout rezo sosyo yo ti makak retounen lakay li ti makak bay nèg toto yo bout tèren ti makak si w gon mesaj ou tap voye Pou nèg Toto yo, se ki sa l t ap ye? Mwen menm, m pa gen m pa gen moun pou m vin fè lamoral ni pou m vin preche ni pou m vin konvèti. Ou konprann mwen? M pa gen moun sa yo pou m vin preche. Sa vle di, mwen menm nou tout, sa pase nou, nou lakay nou. M retounen lakay mwen. Mwen menm m pa vin anmède pèsonn. Sa e afè pa yo menm. Se yo ki konn sa yo ap regle. Ou konprann? Kelkeswa plan yo vini an, mwen menm m asepte l. Alo ti makak lè mwen di w ki mesaj ou tap voye bay nèg toto yo se paske nan jan de batay sa yo se popilasyon an ki toujou viktim alo m panse si nou ta fè yon sese de feu e popilasyon an te kapab retounen lakay li ki ozabwa M konn rive jwenn li menm anndan legliz la paske kot pè a ye a se tou pre. M rive jwenn li nan legliz la nou pale m di l men kijan pou sa ye nou menm nou pase nou menm nou pa vin deranje pèsòn pase e li menm tou l konnen e li menm tou l konnen nou se timoun zòn nan li konnen gran paran nou se nan zòn nan se la yo le se la yo fèt epi nou menm tou se la nou leve m pa wè pou ki rezon mwen menm m pa ka m pa ka wè pou ki rezon mwen menm m pa ka viv lakay mwen ou konprann mwen. Ayiti m pa gen anyen pou m di yo. Si yo la pou lapè, lapè. Yo la pou lagè, lagè. Ou konprann? Men mwen menm m pa vin deranje pèsòn jan m di w li dim sa a. Ou konprann mwen? Ok, mwen la. Yeah. E Ti Makak, nou konnen ke nan moman an, peyi Dayiti ap ap travèse yon enpas ki ekstrèmeman difisil, gwoup de gang plizyè kote nan peyi a, yo pa janm sispann afwonte. Men ou menm ki se yon alye sur pou Kaporal Lapli avèk Izo, E èske sa poko janm rive pou nèg yo deside fè yon trèv, yon sesedfe, yon fason pou yo ka rann peyi a vivab oubyen blòk pa yo a vivab? Gade, ou wè tout gwoup ou wè k ap goumen avèk swadizon di gran avini, vilaj, yo tout konnen nèg sa yo toujou la pou lapè. Yo tout konn sa byen. Men sa k vin rive yo menm, batay la s on batay politik li ye lè w ap byen gade. S on batay politik. Swadizon di tande y ap di. Tou e ke nèg vilaj se si, nèg ravin se la, yo se vòlè, yo se sesi, yo se sela. Men, sa koz, pandan n ap pale a la, pou ou menm, imajine w byen, nèg sa yo, yo menm yo pa gen anyen y ap fè. Yo pa gen yon moun, yo pa gen yon dirijan swadizandi ki kanpe avè yo. Se nèg sa yo menm ki gen tout posiblite sa yo nan men yo. Gen boujwazi avè yo, gen swadizandi. Swadizandi ou ta di moun ki la pou chanje peyi a se yo menm ki la ki kanpe a nèg sa yo pou kraze peyi a ou konprann mwen gran frè wap tandem? Wi map tande w map tande w ti makak ou mèt pale mwen la. Se moun sa yo ki la pou kraze peyi a paske sa gen moun gen kap di w yo se revolisyonè sa yo fè pou yo kanpe an revolisyonè wap goumen a pwòp frè w fè yo fè tout sak pa bon. Epi pou pou parèt pou pi bon, pou pou toujou an pouvwa, pou bay sa k pa ka jere pouvwa, pou ba yo pouvwa, se sa yo rele revolisyonè a. Revolisyonè a fò kanpe kont sistèm nan, kont tout sa k pa bon nan peyi a. Kòman nèg sa yo santi yo menm dèfwa? Yo gen pitit, yo gen madanm. E sa kap vin dèyè yo tou? E sak gentan la yo menm? Kòman yap viv pandan tout peyi ap boulvèse konsa la? Èske ou ka di me kidnapè k koz? Non. Paske si te gon lapè nan geto yo, m kwè nèg la, kèlkeswa jan, sou fòm li te ye a, si yo bay vòl ki genyen, bagay sa yo tap diminye, yo tap sispann. Se paske toujou gen gè, nèg la li menm li pa gen moun kap finansye l, sal fè li menm? Li oblije fè sa k sou malerèz yo, e malerèz yo kap peye sa. Kote w pral jwenn Nèg sa yo, boujwazi sa yo pou manyen yo. Pase yo kap fè tout dezòd la. Yo menm lè yap mache, yo mache ak pil sekirite yo. Ou konprann? Se nèg sa yo ki la pou kraze peyi a. La, sa m ka di, pèp ayisyen an li menm, li lè li tan pou l kale je l, pou l wè kot pwoblèm nan ye. Ou konprann? Pou tout moun met ansanm pou yo rezoud pwoblèm nan. Ou konprann? Se nèg sa Bon, yo se ti la pou yo makak, map kraze. poze w yon kesyon, map poze w yon kesyon ti makak. E ou konnen Wè. mwen menm, mwen te moute anlè a, mwen wè zòn nan, mwen konn zòn nan. Mwen wè tout pwen stratejik yo. Men, imajine w, Ti Makak, pou yon moun ta pote yon seri bagay ba ou anlè a pou fonksyone, tankou manje, avèk dlo pou nou bwè, e, ki posiblite ki genyen, paske m pa wè kote pou moun pase, pou rete anlè a, pou siviv, Kisa w fè? Kote w jwenn mwayen? Kote w jwenn lajan menm pou fonksyone avèk tout nèg sa yo ki avè w anlè a? E sòlda nou ye deja. Nou konnen nou nan lagè, nou nan batay. Nou tou mache ak tout zouti nou, tout sa n ap gen bezwen. Paske m p ap ba w manti, menm lè w wè zòn nan e zòn mwen l ye, gen moun nan zòn nan m p ap fè yo konfyans pou m di m pral lage kont mwen ba yo a sòlda m. Non. M tou mache. M tou mache konkli, m tou mache kòrèk. Paske m gentan konnen nan lagè m ap vini, m tou vini ak tout afè m nèt. tou prepare m epi pou mwen pou m pa domine m de afè pa mwen ou konprann mwen se sa klè. Ti makak, mwen la, mwen la nap avanse avèk entèvyou a e fòk nou di aprè sa ki te fin pase anlè a mwen se grenn jou premye jounalis ke ou bay entèvyou men ti makak banm di w byen a ki santiman lè w tap retounen anlè fesa A ki santiman menm ou te retounen? Èske w te retounen avèk yon ide de vanjans, oubyen Ti Makak te retounen pou lapè? M pa vini pou vanjans. Mwen vini pou m stab lakay mwen, m retounen lakay mwen. Sa pral depan nèg sa yo te sou lè l ye. Si lakay mwen te vid, pa t gen nèg ladan l, pa t ap gen oken pwoblèm, pa t ap gen, ou pa t ap tann yon grenn moun mouri. Men nan moman an, nèg sa yo te gentan mete yo sou lè l ye. Men ti makak mwen tap gade vid nan video a yon fanm ki mouri men sa fè tris ti makak paske pe enpòt sa yon fanm ka ta fè men pa ta merite yon lanmò konsa eske pa gen posi pat gen posiblite pou nou te epanye fanm nan nan masak sa. Non li pa ta ka epanye paske nou menm nou pat konn si te gen fanm anndan abri sa ou wè a la. Son kay son kay son do kay wi nèg yo fè abri a. Sa vle di nèg yo menm yo vini yo tou mye yo tou plase yo nòmal. Yo ba yo yo ba yo manje. Bon m parèt m wè manje anndan an m jwenn gaz gaz yo konn voye a men yo m jwenn yo. Ou konprann? Lè w pale de gaz, w ap pale gaz akrimojèn? Wi, gaz akrimojèn. Ok. Men, konbyen, konbyen nèg ki tonbe nan, nan, nan, nan, nan gè sa a? E, pou ou byen, sou sa m te wè, m ka wè, m ka wè yon 6, yon 7. Epi, fi a li menm li te la, m pa konn si se fanm menm nan nèg yo. ki te nan abri avè yo, epi li pase pami lafoul, men li pa t janm swete sa konsa. Oke. Alò, si n ap di, te gen anviwon sèt nèg konsa, epi yon fanm ki tonbe. Wi, se sa li. Lè nou t ap mennen operasyon sa a, èske se nannuit ki te plis apwopriye pou nou, ki fè n te pote boure sou nèg yo? Wi, se nannuit. Se nannuit nou te lakay nou. Ou konprann? Bon, m pa t atann ke m t ap jwenn nèg nan pozisyon an. Se parèt m t ap annik, parèt m stap. bon m parèt m te jwenn nèg ke yo nan echanj katouch yo viktim men m pat janm swete l konsa ou konprann. Men pou operasyon sa ti makak eske ou te jwenn sipò nèg gran ravin oubyen nèg vilaj? Mwen ba w byen. Ou wè m pa ta ka monte la pou m vin monte la andan griyen la ankò ou konprann mwen? Ok. Paske mwen menm tout desizyon m se pou m viv lakay mwen tout desizyon m se pou m viv lakay mwen e tout timoun zòn nan yo retounen la avè m tout sa k te nan mawon sa yo kòmanse vini yo di yo vin ret lakay yo yo vin ret lakay yo ke yo pap fon pa. Men eske ti makak prè la pou l afronte nèg Toto yo paske e nou konnen Toto gen anpil nèg avè l anlè a eske nou prè pou n afronte yo paske nou bezwen lapè nou ta renmen zòn nan e gen trankilite ladan pou moun yo te kapab vin viv paske mwen wè gen anpil jaden k ap peri anlè a. Gade jiskaprezan la m pa gen moun mwen atake m ret lakay mwen sak vini an n ap konbat se konsa m wè l Nou konnen Jenèf li menm se yon gwoup de gang ki federe tèt yo. Eske Ti Makak li menm apre nèg e Gran Ravin yo, nèg Izo yo nan Vilaj de Dye, eske Ti Makak pa genyen yon kòm si yon lyezon avèk nèg 400 Mawozo yo, nèg Vitelòm yo? Eske nou pa kolabore? Sitou nèg bèlè yo, nèg je pèp yo, pa gon pa gon alyans antre nou? Banm baw byen depiw wè e moun ki la pou chanjman nou kolabore e konsa li ye ou konprann sam di lan ayiti menm pa benyen ap di moun bay m pap al fè moun pè m pap al fè moun pè pou pou pou moun tankou w m pral di men sa men sa men sa non m pap al fè moun pè depi moun lan se la pou lapè l ye ou konprann nou sipoze ale paske nou menm nou gon peyi poun fè reviv ankò paske wè nèg yo fin kraze peyi a swadizon di yo di nèg ki nèg jenèf sa yo Si nap byen gade, byen kalkile, se nèg sa yo k kraze peyi a. E nèg sa yo k kraze peyi a yo kanpe a boujwazi a, yo fòme je nèf yo. Bon gad jan yon prezidan tonbe la. Ou panse lè prezidan, yo tiye prezidan an la, prezidan Jovenel Moïse. Ou panse se yon bagay ki tap gen, yon bagay alime ki tap gen. Men men nèg yo ki tiye prezidan Jovenel Moïse, se paske l gen yon eta de verite lap deklannche. Se sak fè nèg yo tiye prezidan Jovenel Moïse. Boujwa yo pa viktim, sektè prive a pa viktim, e nèg ki nan opozisyon yo, nèg ki t ap di nou rete dèyè barikad nou, nou pa wè nèg sa yo viktim. Se toujou ti malere yo k viktim. Eske ti makak pa gon ral bòl li pa ta renmen yon sesedfe pou peyi a ka vivab? Manbo, Tout nèg Jenèv sa yo te yon kominikasyon. Eseye man, moun ta eseye mande yo kòman fè gen sa pete epi pou ou wè peyi a an boulvès. Ou tou wè nèg sa yo kraze yo vin kraze peyi a. Nèg sa yo te gen yon kominikasyon ansanm. Enben pou kisa yo menm yo fin yo vin chwazi kreye divizyon pou pou ou tande moun ap mouri, kay ap boule sesi sela tout moun ap mouri pi bò pa bò chak jou de jou an jou. Ou konprann? Men nèg sa yo menm yo ta pran konsyans ak tèt yo yo menm. Konprann? Yo, kòm yo chwazi son ti seyo revolisyonè, chache jwenn a lòt yo, antann yo, epi tou pou nou menm, pou n konn sa pou n fè, pou n kanpe, ou konprann, kont sistèm ki pa bon an. Poukisa nèg sa yo antre yo, y ap goumen? Hein? Bon, chwazi son di nèg sa yo pa vòlè, ki sa, ki, kiyès k ap finanse yo? Hein? Ti Makak, Imajine w byen. Ti Makak, Wè. N ap po, m ap poze yon kesyon. Wè. Reponn mwen ak tout senserite, Ti Makak. Mwen konnen ou pa gen posiblite pou vwayaje pou w al achte zam, Ti Makak. Kote ou jwenn gwosè zam sa yo pou w afwonte nèg sa yo? Bon e yo k bay yo? E yo k bay zam yo? Kiyès ti makak? Kiyès? Se pa e pa boujwazi a k ap finanse ensekirite a? Se yo menm? Lè nan boujwazi yo w pa konnen non kèk nèg ki ki nan finansman an k ap finanse zam yo? M p ap ba w manti, si m te konnen m ta p avili l kounye la. Ok ok. Ou konprann? Si m te konnen m ta p avili l kounya. Epi pou peyi a ka mache nòmal pou tout moun viv lakay yo, pou tout moun ki deyò retounen lakay yo ni dyaspora tout moun nèt antre lakay yo pou yo viv bay peyi a mande chanjman peyi a bezwen chanjman peyi a bezwen chak grenn ayisyen kelkeswa peyi kote l ye a nan mond lan peyi a bezwen l. Alò nou bezwen kòmsi nou nou ou kapab di la nou gen yon ti makak k ap batay pou yon chanjman se konsa ou se konsa nou wè l? Se konsa l ye menm. Ti makak si w gen yon dènye mo ou tap lanse avèk tout moun ki pral tande entèvyou sa e sitou avèk leta bon m pap fin di leta paske n ap gade jan bagay yo ap fèt nan pòtoprens e sitou nan pakè pòtoprens Ariel Henry di pa gen nèg izo yo pat anvayi pakè a pa gen nèg anba vrèman bon m pap kouri di n ap lanse yon mesaj avèk leta paske pa gen leta nan peyi dayiti. Men si w gon mesaj ti makak ou tap voye bay tout moun ki pral tande mesaj sa e menm nèg ki gen zam nan men yo se kisa l tap ye? Enben, tankou pou Ariel Henry menm, swadizon di yon prezidan fin tonbe. Bon, kèlkeswa sou fòm li tonbe a, kòm li te gen verite ke l tap preche, pou yon fason pou peyi a mache. li tonbe. Se pa sa. Ariel Henry li menm ki ranplase prezidan peyi a, se li ki pou met men pou l fè chanjman an epi pou l kolabore l ak tout lòt moun yo kèlkeswa sa l te ye a, swa yo di opozisyon an, ou konprann, ke pouvwa a an plas la pou yo met men ansanm epi pou peyi a mache, pou tout Ayisyen viv lakay yo alèz. Ou konprann? Gade kijan dominiken ap di kote ayisyen. Kisa n fè pou sa? Kisa yo fè pou sa? Sa yo fè yo menm yo ta chwazi antre nan chak geto yo, pale a nèg yo, antann avè yo epitou pou tout moun fonksyone nòmal. Bon yo pa fè l. Sa w di sa yo di la, sa yo di pou moun fè la. Ou pa wè se yo menm ki koz tout bagay sa yo ap fèt nan peyi a. Men nèg sa yo ta pran konsyans. Paske tout moun anvi viv. Dayè yo menm sa k ap fèt la la yo pa viv li. Yo byen plase, yo byen plase. Ou konprann yo pa viv sa k ap fèt la la. Men sètman mwen mande chanjman pou peyi a an antye pou tout. Zòn nèt poze, tout geto yo poze, depoze lè zam epi tou pou gen lapè pou tout moun fonksyone alèz jan n te di w la pou dyaspora a retounen lakay yo vin fè bèl lakay yo epi tou pou tout moun alèz se konsa m swete l pou tout pèp ayisyen. Lè w pran tan w, ou tande anpil nan deklarasyon Ti Makak fè paske nou pa t ka vini avèk tout deklarasyon yo, ki sa w di tèt ou? Bravo lapolis! Se byen! Men ou wè lasuit dan tou sa? Si lapolis touye Ti Makak, Ti Makak n'était pas le numéro un! Se te Black Kaki nimewo 1. Kounye a la a, ke lapolis kapab kontinye e akselere nan pwosesis lan pou wè si omwen yo ta kapab pasifye anlè a la a e petèt gang sa yo ta kapab al tabli baz yo yon lòt kote jiskaske lapolis ap toujou swiv yo nan dènye retranchman yo, omwen nou ta fè l pou anpil kote nan peyi a epi nou ta fini avèk kestyon gang. Men ekoute, on n'en est pas là. Nou sèlman rete ap swiv. Ti Makak se yon chapit ki refème. Men gen anpil lòt Ti Makak. Gen anpil lòt kriminèl. Kisa y ap fè avèk yo? Nou sèlman rive nan yon moman kote ke depi yon kriminèl twòp pou nou, nou chache efase l. La a m konprann ke nou anvi di m ke gen anpil nèg ki poko peze sou akseleratè lan. Se sa k fè nou poko rive sou yo vrèman. Se leson sa m kapab tire nan sa ki pase a. Antouka mèsi la fami kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.